Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon trè bòn semèn an notre konpani jodia se lundi 16 janvier 2023 byenveni a tout ze a tous map kòmanse emisyon sa avèk yon voice se yon prèch yon pè m kwen se a letranje Mwen pran yon ti sekans ladan ki dire 3 minit. Ki pale de dosye Biden nan. Biden ki ofri opòtinite ak chak grenn ayisyen ki pa gen posibilite pou rantre nan peyi Etazini, men pou kapab fè sa de manyè legal pou kapab antre nan yon fòmil legal. Anpil moun ap kritike mezi sila. Anpil lòt di. Se papa Bondye ki pale nan kè Joe Biden. Men, mwen menm mwen yon ti jan septik. Sa vle di, mwen gen gwo dout sou yon pwogram konsa pou ta konnen eske wi ou non sa pral mache vreman. Men fò m di ou byen, gen yon bagay yon moun ap fè pou ou, yon sèvis l ap rann ou, jan w wè l kòmanse a w ap di, Hum, eske bagay sa ap bon? Mwen m pa konnen, men pèp ayisyen ta dwe poze tèt li kesyon. Dènyèman m te fè yon emisyon, gen yon sitwayen ki li menm fè yon ti pale sou pwogram nan. Gen de twa kòmantè ki di, o non RL Prod ou pa t dwe lage bagay sa a paske pou Etazini ap fè yon byen pou nou konsa epi ou okipe moun k ap pale, k ap di yo gen dout sou pwogram nan. Brèf, m pa gen pwoblèm, ayisyen nou mèt vann tout sa nou posede. Degaje nou pou nou kapab rantre nan peyi etazini. Depi mwen m konnen etazini egziste alò depi lè m gen lespri m konnen li pat toujou fasil pou kapab antre nan peyi etazini konsa konsa. Paske nou se yon peyi pòv, nou se yon peyi yap mal mennen nan zòn nan, nou se yon peyi yo toujou ap souflete. Alò n pa konnen poukisa, kisa nou fè nap peye. Men. yo pa vle wè nou. Si ou pran egzanp Ikrèn, w ap wè tou senpleman ke nèg yo bay Ikrèn anpil èd. Si 10 pou san èd yo bay Ikrèn nou te jwenn li, ebyen dat konsa nou t ap rive lwen. Se pou m di nou ke pè sa a ki li menm ap preche a, ki pale sou dosye sila a, mwen m bat bravo pou diskou sa a, e an n tande. Le mal Haïtien e map pran libète ak otorite pou m di l jodi a yo fè nou mal Prezidan Biden fè nou mal deklare yon bay viza fè tout tèt Ayisyen cho tout fanmi cho s on grimas tell the president I said this is wrong. It is not right, that's not the way you treat the nation, we need security in our country, we need peace, we don't need that visa, kote nou pa menm konnen konbyen moun kap al jwenn viza sa a, tout moun ap mande, tout fanmi pral divize ak fanmi, jodi a w pa aplike pou yon fanmi, moun nan pral rayi w ooh. Konbyen kòl nou resevwa lakay nou? Konbyen fanmi kap rele w, O! Aplike pou mwen, aplike pou mwen! Tout, ak tout Ayiti gen nan tèt yo jodi a, y ap pral vini Ozetazini. E nou konnen This is a lie! S on manti. Kote a tout moun fou. Tout chalatan gentan sou Facebook. Abdou vin jwenn yo. Vin jwenn yo. M ap aplike pou ou. W ap al peye 500 dola. On nèg k jwenn 1000 moun a 500 dola, li fè half a million dola sou do malere parèy li. Toupizi nou. Souse nou. Se pa sa nou bezwen nan men Lèzetazini. Jis pou yo evite ke n ale Meksik, jis pou evite ke nou vin kiwès nan figi yo, yo ba w kalman, yo di w n a pral ba w viza. Tout Ayisyen kouri tankou Tonton Nwèl, y ap kouri dè viza. Aplike pou mwen, m ap jwenn viza. Nad marinad. That's not what we need. Jodi a Prezidan Biden bay 45 billion, forty five billion dollars, to Ukraine, not even one billion to Latin America. 45 billion pou l'Ukraine, 950 mil pou l'Amerique Latine. This is the shame. Si Ayiti jwenn 3 bilyon nou sove. Si nou jwenn 3 bilyon nou demare. Jodi a nou bezwen sekirite nan peyi nou. Gang sa yo, yo enstitye nan peyi nou, retire yo. Povrete sa, mizè sa, retire l! Ayisyen ap travay latè, Ayisyen ap viv, nou pa bezwen riske lavi nou pou n ap pran batiman pou n vin pran wont nan peyi lèzòm. Non! N ap yon nasyon diy de karaktè, ka nou sòm yon pèp ki travay, yon pèp de gran diyite e de gran valè. Ban nou kote pou nou viv. N ap kontan tounen lakay nou pou nou pataje sa nou genyen ak lòt moun. Jodi a, tout Ayisyen ap kouri dèyè viza tankou moun fou, kòmsi Letazini se yon paradi. Lè w vini, ki sa w pral fè? Konbyen moun k ap jwenn viza sa a? Stop being a fool in this world. Jan wè pè a di sa pral gen anpil enmi paske ou kapab mande yon moun pou l aplike pou ou l pa aplike sa w tande a la ou gentan pa vle wè l. Donk jounen jodi a la jan l te toujou ye tout moun aletranje se chouchou paske gen anpil moun la k ap mande yo èd silvouplè aplike pou mwen aplike pou mwen men. Mwen di nou fèt atansyon paske se yon mannyè pou yo kapab disyade nou de ide pou nou ale nan peyi Meksik pou nou kapab rantre Etazini le pli fasilman posib. Lòt dosye mwen pote pou nou, lapolis nan Bon Repo ayè dimanch lan libere nan zòn Moleyar 2 otaj bandi te kidnape epi sezi 3 zam ladan yo yon fizi M4 ak yon pistolè. Bandi yo te nan wout pou antre nan baz yo avèk viktim yo, pami yo yon pwopriyetè otèl lè yo al kwaze bab pou bab avèk yon bakòp BI nan Bon Repo e ki t ap fè tchèk woutin sou wout la. Pou tante chape poul yo, bandi yo tire sou polisye yo ki te blije riposte. Nan echanj de tir, gen youn nan bandi yo. ki rele Jerry ki blese mòtèlman. Lòt yo menm malgre gen nan yo ki blese yo rive sove. Toutfwa, lapolis rekipere machin nan ki se yon Toyota Land Cruiser ak 2 motosiklèt. Nan machin nan, polisye yo jwenn 2 plak ki imatrikile AA-65 500. 33. Bandi yo rele Jerry a ki tonbe malerezman nan echanj kout zam avèk lapolis, se yon manm aktif gang Kanaran ki spesyalize nan detounen kamyon machandiz, vòl, kadejak, anlèvman etc. Lapolis nasyonal ap kontinye ranfòse prezans li nan lari a epi mande kolaborasyon tout moun nan gwo batay sila kont moun kap simen latwoublay nan kapital la ikonpri nan rès peyi a. Vitelòm fache! Vitelòm fache e nèg Vitelòm yo pase a laksyon. Gen yon enfòmasyon ki rive jwenn mwen, nèg yo ta pral pran kontwòl yon mache nan Kwadèboukè. Mwen kwè se nan zòn Gaman byen si. Men nèg Vitelòm yo deplwaye, yo pa fin konn zòn nan byen. e pandan yo deplwaye se lè sa a y al kwaze ansanm avèk lapolis. Nan echanj de tir genyen youn nan nèg Vitelòm yo ki tonbe. Sanble misye se yon gwo sòlda e sa fè Vitelòm pa kontan ditou. E se nan sans sa a m ta kapab di bagay la te myèl o nivo de Tòsèl sou Taba a paske nèg yo an reprezay yo pote bouwe kay yon jij nan blòk la. Ebyen se sa yo bliye yo pa fè. Anpil kout bal tap tire yè nan zòn nan, o pwen ke gen enfòmasyon ki rive jwenn mwen, tout moun oblije pran anba kabann pou yo, paske bagay la te vrèman myèl. Mezanmi, zòn Taba, yon pati nan wout Frè, Kwadèboukè, tout kote gangle. Sa vle di pa gon kote la nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens lan, Pou yon moun ou anpè. Ou pase site solèy pwoblèm. Ou pase nan komin kwadèboukè pwoblèm. Dèlma gen kèk kote la se tèt chaje. Petyonvil genyen bagay pal. Sa vle di 4 gwo komin ki yo menm nan departeman sila se tèt chaje. E lè w pran komin Pòtoprens lan ankò, bon, s on lòt tèt chaje. Premyè, dezyèm sikonskripsyon, twazyèm sikonskripsyon. Tèt chaje, mezanmi. Tèt chaje bagay yo vrèman rèd pou pèp ayisyen. Nèg je nèf yo rive mete var la. M te pale nou de sa nan kad afwontman ki te genyen dènyeman antre nèg Gabriyèl yo avèk. nèg je 9 yo, alò je pèp je 9, nan blòk sila kote nèg Gabriel yo te fè yon enkirsyon, epi batay la te vin myèl, e nèg yo, yo menm yo ale, nèg sa yo vini, yo tire, anpil lòbèy pete, gen bèf ki mouri, bèf pran bal, nèg pote bèf nan bouwèt, nèg yo ala moto, yo ala machin, men genyen 2 3 grenn ki te mouri nan nèg Gabriel yo, genyen 2 sòlda ki mouri nan kan je 9. Men fò m di nou byen ke gen yon zòn dè kwen mi ki al bat sou san fwontyè. Nèg je nèf yo toujou mande Chòp, chèf blòk sila a, pou kapab mete yon va nan espas la. Chòp te di non, paske fòk moun yo kapab toujou sikile. Men apre gwo batay sa a, ebyen vin gen reyinyon ki fèt e kestyon sa a li te a lòdre di jou pou kapab mete yon va nan blòk. Bò san fwontyè la. Ebyen ekoute, a la sirpriz jeneral, maten an m leve pandan map pase nan blòk la, ebyen va fèt. Nèg yo mete va la, e va sa a m ta kapab di li domine anpil ti blòk. E pami blòk va sa a li menm li domine se dèyè kwen mi. Alò nan dènye pote boure ki te fèt la fò m di nou byen ke gen Dadi, Dadi sanble pa al batay ankò non, misye genlè Rete nan baz non konnen. Depi lè nèg ti watson yo te fin bay misye bal, misye al lopital yo mete fè nan pyel bagay sa yo misye bon kounya men depi lè sa misye pa renmen met tèt li deyò. Alò eske Daddy pè game nan? Nou pa konnen men Daddy rele solda yo li di yo ekoute nan dènye pote boure nou te fè a nou fè erè mesye. Poukisa misye di nèg yo sa? Se paske li menm li tap atann aske nèg yo boule anpil kay, fè masak. Men gon solda ki di non nou pat kapab fèl konsa li pa tap bon. Èske ou konnen gen nèg menm lèl mechan kòmsi li gon ti ons de mansyetid lakay li, li reflechi menm lè nèg yo pote boure men nèg yo di en en chèf la li pa tap nòmal pou nou te fèl konsa paske gon pakèt inosan nan blòk la. Yè a mwen gen yon ti enfòmasyon ki rive jwenn mwen e ki mande pou nou ta kapab fè mesaj sa pase nan zòrèy anpil moun. Kèlkeswa sitwayen ki gen moun kap viv baryè fè di yo fè anpil pridans paske nan moman an gwoup je pèp la ki gen nan tèt li Gabriel nan gwo rankont pou atake sitwayen ki abite nan lokalite a e se de konsè avèk ansyen depite Pierre le maire antouka yo akize 2 nèg sa yo kòmkwa yap chache pou kapab pote boure sou baryè fè. M te anonse nou yè pou m di nou ke G9 frape. Ebyen, samdi a m kwè, swa vandredi swa ou samdi dan la matine, nèg yo pran 5 machin tou nèf pou Berman. Yo al pran 5 konntenè de Pwidouya pou rantre Lasalin avèk yo. Nèg yo frape wi. Nèg yo byen frape. Ba wi, nèg yo byen frape. Donk, euh. Chak nèg ap frape nan zòn pa yo, chak nèg ap fè ti afè pa yo, men pou lenstan nou ta kapab di ke e gen anpil nan nèg sa yo yo trè malen, yo gon jan yo fonksyone, sa vle di lè w ap atann aske yo pral pase a laksyon de tèl manyè, ebyen yo menm yo pase a laksyon yon lòt fason. Yo anpil, men pèp ayisyen an pi plis toujou. Sa pou n konprann, fò n retire tèt nou nan lojik zonbifikasyon an. Epi, mwen m panse ke lapolis gon pakèt bagay pou l fè. Tèlman gen bagay. Se sa k fè m di nou ke, jounen jodi a la a, jan pè a te di li, m pa kwè pou kou al ye la a, ou kab mete nou nan yon sitiyasyon pou n al kouri dè viza, pou nou kapab antre nan peyi Etazini. Ò! Lè w ap gade pou wè. Kantite lajan sa yo y ap aplike pou moun. Sou yon nombre de personnes gen yon kantite lajan ki rantre. Pa egzanp lè w pran dosye al mande viza nan anbasad. Si konsil la, m wè Don Kato te pale de dosye sila, men sa pase kòm du van dan lapay e s on veritable reyalite. Konsil la genyen pou l bay 10 viza. Li pran randevou a nenpòt mil moun. Donk ou imajine w chak randevou, chak moun peye. 300 dola. Genyen 1300 dola ki rantre. 1000 moun ki peye 300 dola, se sa. Gade pou wè konbe kòb sa fè. Gade pou wè kantite viza ki bay. Eske li pwopòsyonèl menm a 1 ka pou ta kapab di ke ebyen eh yo bay viza ase. Non. Donk se pou m di nou ke gade nan kisa yon pèp twouve l. Depi kilè. Ou te renmen pèp sa konsa. Si w te renmen li, poukisa pwoblèm sa ki genyen la a, ou pa ede otorite yo rezoud li? Otorite yo ase. E menm bandi yo anpil nan yo ase tou. Paske gen nèg la a ki ta renmen frèt tèt yo. Men yo pa kapab. Eske nou konprann sa m ap di nou an? Gen nèg la ki ta al renmen wè pitit yo Sendomeng. Gen nèg ki ta renmen al mande yon vye bout viza. Men nèg la oblije kenbe yon vye brazam nan men l, l ap fè krim, l ap fè egzaksyon, l ap rache moun, l ap pete bal maten, midi, swa ak lapolis, l ap fè kidnaping, epi l ap tann swa prizon ou lanmò. Waw! Bagay yo grav. Antouka, mèsi lafanmi, kòm toujou, an maksimòm de kòmantè, an maksimòm de pataj, mande ak fanmi, zanmi, pwòch ou pou w kapab abone ak chanèl sila, epi pa bliye ba nou ti pouz ble an pou w nou di ke vou apresye le travay, pi apre, kès kon di?